Kounye a Senatè Moïse Jean Charles, Bon m antre kounye a aprè ti drapo a m t ap gad ti sa, men m antre nan ensekirite a L'insécurité, on silence cimetière de Jean Charles Moïse Poukisa silans sa a? Trè byen. Romanès, M kwè gen anpil pwoblèm ki pase nan medya yo. Anpil fwa m fè entèvyou, M pa ka di lè m fè entèvyou nan Mega gen pwoblèm. Men anpil fwa m fè entèvyou, anpil fwa se envite yo envite m vin pale tou. Sa toujou fini trè mal e nou menm nou t ap eseye wè kòman pou n rezoud sa. E sa k fè pandan m ap pale avè w la fò m tou bay yon bilan radyo ke nou menm nou di nou t ap mete an plas paske te gen yon emisyon m te fè nan kapital la ki te fini mal. Anpil moun te rele. Ki kote w te fè emisyon sa a? Epa nan radio mega m pa bezwen site romanes. Li fini mal de sa sak te pase la. Li te fini mal men radio emisyon sa tou li pot li pot anpil fòs men kòman genyen Eric m kwè Eric Paul se li menm ki ban nou frekans radio el di li ankouraje nou fon radio nou te anonse l Peyi ki ta ban nou materyèl yo gen te gen de materyèl yo ban nou ki pa apwopriye pou isit. Nou oblije retounen yo pou yo voye vrè materyèl nou bezwen yo. M kwè disi yon semèn y ap rive e disi dis jou konsa radyo Dessalines FM pral enstale prèske nan tout peyi a. Dezyèmman, nou menm Pral genyen Tele Desalin nan 20 jou konsa ki pral preske enstale nan tout peyi a. Kote yap ye, ki frekans yo senatè, chèn, tout bagay, tou pale pou pèp la konprann sa yo non. Paske ou konnen m paka pran anons lan nan men w konsa, map vin sou l ou gon beat good w anonse m la k t gen pou vini nan 2 mwa sa gen 15 ans. M poko janm wè l. Ah m pa ka pran radyo Desalin, tele Desalin nan nan men w konsa non. Ban m frekans yo, ban m kèk ti bagay pou m tounen sou Bitgoud la pou m mande w kot Bitgoud. Trè byen. Radyo Mega. Pou chèn 28, se pwal chèn televizyon peyi an. E frekans radyo an, lè m fini m pwal voye l pou ou. Men sèl bagay. Nou gentan kòmanse enstale e nou pral chita nan Dèlma 33. Se la nou pral chita. Ok. Banm gade yon bagay kounye a, Moïse Jean Charles. E Romanes, Romanes, avan w ale. Wi, Senatè. Pou Bitgoud la, pou Bitgoud la, nou pa bliye kesyon gang yo. Non, m ap vin sou Bitgoud la. M ap vin sou Bitgoud la, pa gen kraze kò. Banm chita nan radyo e televizyon Dessalines FM. Banm gade avèk ou, Senatè Jean Charles Moïse, yon lidè politik rafine, yon lidè politik kòmsi tout moun gen Konnen sou teren an. M remake depi kèk tan senatè, depite de politik ap fè radyo alòske yo pa se yo pa de teknisyen an la matyè, yo pral pran de jounalis k ap travay ak yo. La a gen de moun ki di tout lefèt menm se yon politisyen ki chèf radyo sa a, travay jounalis la p ap efikas. Poukisa politik yo kounye a antre nan fè radyo, prèske tout politisyen gen yon radyo? Non non non gon bagay m di wi se la wi gon problèm nan peyi an gen de moun ki pa fin konnen m trè byen se pou moun yo konnen depi 20 tan nou te gon radyo nan nò peyan ki rele vwa peyizan Milo ou sonje ki sak te pase m pa konn si w raple w lè Simo te debake Ee ou sonje anbasad amèkèn te nan bagay sa tou, yo kraze radyo vwa peyizan Milo, moun pran bal, moun mouri anndan radyo vwa peyizan Milo. M pa konn si w sonje sa. Ok, m kwè epòk sa te gen anpil moun Pòtoprens ki te vin fè solidarite E finalman, gen yon peyi ki ofri Radyo Frape Zanmi l yon pakèt materyèl machin, epi yo te mande pou yo te mete m deyò ladan. Mwen ki fè radyo a wi. Epi gen moun vre ki te dakò mete m deyò ladan. E sa k fè radyo a kraze. Yo fin mete m deyò, yo pa janm bay materyèl yo. Tankou a radyo nou pral fè la a, Gen de peyi k ap ban nou mateyèl san kondisyon. Alòske mateyèl yo t ap bay Radyo Vwa Peyizan Milo yo te gen kondisyon. Brèf, an gwo Romanès pa mete nou nan sak sa yo. Nou menm, se pa jodi an nou nan domèn kominikasyon. E se pa jodi an nou antre nan lojik sa a. E se pa menm nou ki te vle mete yon radyo avèk yon televizyon. W ap wè jèn yo sitou sou tout rezo sosyo yo mande Desalin, pitit Desalin, ba yo yon mwayen kominikasyon. E w ap wè gen chèn ki sou rezo yo swa ki rele radyo pitit Desalin men jodi an nou pral sou kadran an. An gwo, se pa yon moman n ap pwofite, men nou menm, yon strikti politik tankou a nou menm, k ap pote yon diskou anndan peyi an, se nòmal pou n gen mwayen pou n kapab kominike, Romanes ou te nan peyi an lè m te nan kanpay nan gran sid peyi an, n ap mobilize moun k ap avèk nou nan tout peyi an, epi moun Pòtoprens di, epa Moïse Jean Charles ki te kanpay la, paske Gwo radyo yo ak televizyon yo, yo te antann yo pou yo pa pase imaj nou. Gen radyo ak televizyon, malgre nou di n ap peye, yo di yo pa pase imaj nou. Jodi a, sa te gen konsekans sou nou nan batay la. Epitou, lè y ap manje nou nan epòk eleksyon yo avèk kesyon medya yo, nou pa t gen posiblite. Zenith kite ban nou la pawol. On jou av, 2 jou avan eleksyon, yo sote Zenith. M pa konn si w sonje sa. Nou jodi an, tout zouti nou konnen n ap bezwen pou n goumen, n ap mete yo an plas. E sa k fè, peyi Avèk Eric Paul ki ban nou frekans, ki li menm dakò, li di li ban nou frekans sa pou 20 tan, san kondisyon, mwen m kwè se yon bon bagay. Moun tou ki voye materyèl, moun ki poko voye materyèl pou nou, m kwè se Radio Gama nan New Jersey ki gon materyèl ki poko voye. Apre sa, peyi ki ban nou materyèl, materyèl yo rive men yo pa adapte a isi, nou tounen yo. Nan semèn yap rive. Ou konn sa m Trè byen, mwen menm m pa gen pwoblèm avèk aske Jean Charles Moïse ap mete zouti l ap bezwen nan kad goumen, nan kad batay li, batay elektoral si m te ka di konsa, batay pou l rive aksede a la pli grand magistrati oubyen a la magistrati siprèm de leta. M pa gen pwoblèm ak sa, men m ap imajine m jounalis yo k pral travay kounya nan radyo sa, radyo on politik, e ke materyèl la, enstitisyon sa w pral mete kanpe la se pou fè batay ou, epi gen de jounalis ki ta dwe objektif, ki ta dwe ap fè travay li san patipri, ki ta dwe ap fè travay li san presyon, ki pral travay nan radyo Moïse Jean Charles. M ap imajine m travay jounalis sa a, pwofesyonalis la. O! Romanes, w ap pale avèk on vrè responsab. Nou pa pè, nou pa pete kouri, nou pa prese, nou pran tan nou, E nou pa aji nenpòt kòman, lè n ap aji, nou aji avèk tout responsablite nou. Imajine w, lè nou menm nou mete nou mete yon medya an plas, e pa pou l vin fè pwopagand, pou l vin fè manti pou nou non. Objektivite an, fò l respekte. Ok? O, kòmsi m ap fè dezòd, m ap vole, epi pou radyo a pa di sa? Non! Okontrè! Radyo a li menm, fòk kritik li yo, yo konstriktiv. Poukisa? Se sa ki ka ede nou avanse nou menm tou kòm lidè politik. Ok, si ou menm ou mèt yon radyo an plas, epi l ap fè pwopagann pou ou, epi li pa, li, li, objektivite yo pa, pa respekte, enben moun p ap tande l. Moun p ap tande l non. Nou menm, nou gen yon radyo e nou menm nou la, nou vle ale pi lwen. Dimansyon n apral bay televizyon an avèk radyo pa nou an, se tout prensip nòm entènasyonal n ap respekte e modèn nan sans nenpòt ki chèn televizyon nan mond la. Se sa nou vle fè nou menm. Trè byen. Jodi an, nou menm, nou pa pral fè yon radyo pou radyo, nou p ap fè yon televizyon pou televizyon, men n ap mete yon bagay an plas ki pa pou sèvi Moyiz Janchal an swa, men ki pou sèvi pays d'Haïti avec peuple haïtien. Est-ce qu'on voulait dit directement là, sénateur Moïse, ou prend prendre distance ou par rapport avec l'institution ça et que gain de directeur, soit directeur salle nouvelle, directeur de programmation, directeur général radio, ou prendre distance. Attendez, non. Attendez, non. Directeur général là, véritable responsable, administrateur là, pour le régler a fè administasyon yo, Sal nouvèl la ap gen yon direktè, ni pou radyo an ni pou televizyon an. Ansuit, korespondan yo e ekip moun ki pral twouve l nan tout sistèm nan ap gen moun ki pou fè travay sa yo. Kesyon direktè sal nouvèl yo, kesyon moun ki pral sipèvize moun k ap fè emisyon Lib Tribin yo, oubyen nenpòt ki emisyon, moun sa yo, y ap kenbe bon sans yo, E se pa Moïse Jean Charles ou byen peyi a y ap vann vin rann sèvis non. Okontrè, si Moïse Jean Charles ta mande yon jounalis men sa pou l di pou nou, m pa kwè jounalis la ta bezwen rete nan radyo oubyen nan televizyon an. Nou, se pa bagay pèsonèl, bagay pèsonèl yo, yo pa mennen moun oken kote. W ap wè, gen de moman m gen difikilte. Pa egzanp, semèn pase an, gen 2 moun m te rele pou bon inèdtan nan radyo a pou m pale avèk popilasyon an. Gen pwoblèm yo poze e m wè pwoblèm yo poze a yo jistifye. M di bon oke m pa ka fòse w oke. Men maten an, m kwè l te enpòtan pou n te pale avèk peyi an, pou n te pale avèk lemonn. Avan menm m antre nan kesyon ou te poze m nan. M pral vin sou li, m pral vin sou li senatè, w pa bezwen kraze kò w. Paske se gwo moso. Ou nan, m ap vin sou li, pa bezwen kraze kò w, pa bezwen kraze kò w. Boustè a, se bouston pèp li ye, tout nasyon ap tande n, plizyè milye moun ap tande n la. Nou pa nan kouri, nou pa nan pete kouri, nou pa nan galope, ou mèt tèt frèt. Ban m mande w sa senatè Moyiz Janchal. Avan ale Rouanèt, avan ale. E nan radyo m ap toujou rete. Ok mwen pale. Mèsi bokou. Ann imajine kounye a nan moman n ap pale la a, Jean Charles Moïse, y ap pale de Moïse ki gen ministè anba men l, Moïse Jean Charles k ap anonse m de medya. Ki sa w t ap reponn si yo ta di w se de moun ou genyen nan ministè yo k ba w kòb pou w fè radyo sa yo? Romanes, Wi, senatè. Nou pa kache anyen, Premye bagay nou pale ok ki moun ki ban nou frekans pase m te di map dil se li k banm dwa sa menm poum repete ok pase m pat vle pyejel dezyèmman nou pale w men nou gen matèl ki te vini yo fè nou kado yo pa adapte isi nou fè yo tounen pou yo voye lòt matèl ki adapte isi e twazyèmman gon mateyèl m bezwen se radyo se radyo e on on son radyo nijèze. E pa gama w sot site la, gama? Gama, wi, radyo gama ki ta ban mwen l, e msye Jera, ou wè l ponkò rive, ou wè m di l, sa vle di, mwen menm, kay ke nou pral mete radyo an, yo prete nou kay sa a pou dizan, yo pa mande nou peye, yo di lè radyo a kòmanse ap mache, chak mwa, nou ap peye kay la. Sa vle di, sa pou konnen. Deja lè di menm espas la se ba ou yo ba ou l. Wi, non yo pa ban mwen l non. Yo ban montan pou li e depi radyo ap mache chak mwa se pou nou kapab peye lwayaj la. E ban m di w yon bagay Romanès, se pou sa menm wi ki koz Anpil moun estime ke fò n gon koulwa pou n pale avèk peyi an. Romanes, ou sonje lè te gen eleksyon yo? M te vle fon ti remak sou sa ou t sot di la a. Pa bliye, menm si tout moun fè fo pa, menm si tout moun fè erè, men mwen menm Moïse Jean Charles M pa kapab fè erè pase m gen twòp resonsabilite. Gen twòp moun ke Ayisyen ke etranje. Gen gen lòt gen lòt moun ki te ka di l'erreur est humaine Senateur. Tande wi, tande wi. Gen twòp resonsabilite e m pa ka gen 29 an m ap pote yon diskou epi nan 1 an m eklate l. Se pou nou konprann wi. Jodi an. Romanes. Paske m gen twòp responsablite anvè pèp ayisyen an, anvè peyi an, gen de bagay m p ap antre nan yo. Tande byen wi, ou wè sa y ap fè? Y ap goumen avè m avèk yo. Yo di, yo di. Ban m rive sou tout moun sa yo. M mande w twa minit pou m fon ti pale de sa. Mwen menm, m pa ka leve. yon jou maten epi m fè nenpòt ki bagay non lè ou lènmi m ou ka atake nou ou pa ka di Moïse Jean Charles nan dwòg ou pa ka di Moïse Jean Charles vòlè ou pa ka di Moïse Jean Charles te fè kòripsyon nan leta. Ou paka di Moïse Jean-Charles vòlè lajan fon petro karibe. Yo di lòt bagay senatè. Yo di Moïse Jean Charles se youn nan moun la ki pi fen, se vre l gen moun nan ministè yo l di se pa vre. Se vre l gen madanm li oubyen l gen moun li k ap bay manje nan ministè w ka mande l sa l di w e pa vre. Yo di Moïse Jean Charles se youn nan moun ki pi gen kontwòl atè a la. Ou pa janm wè yon gang atake Moïse e w pa janm wè Moïse tou atake yon gang. Yo di sa yo de ou tou. Ou tande yo? An nou fon ti ale. Se jounalis ou ye, si w konnen yon ministè Moïse Jean Charles genyen, nou genyen n ap ba moun manje se pou di pou tout moun tande l. Depi yo di w met tèl ministè se Moïse Jean Charles ki gen madanm, dayè madanm nou pa isi. Depi yo di w madanm a Moïse Jean Charles ap bay se pou yo di ki bò l ye Romanes. Se pou yo di m pa nan yo men sa yo fè m. M sonje sa k ap pase nan Pòtoprens lan, yo te fè mwen l 2015, 2016, oubyen 2016, 2017. Te gen yon prezidan ki monte Romanes, yon prezidan senatè. M te di moun ki bò kote m, Nou p ap antre nan bagay sa a. Ou konn sa yo fè m? Yo fòse, m pa ka pa di non l, yo fòse yon bon zanmi m te genyen, Assad Volcy, prezidan senatè a di, Menm si Moise pa dakò, monchè ou menm, se nèg lakay mwen ou ye, vin ban m yon kout men. Lè Assad vin di sa, m di Assad, non pa fè sa, nou pap antre. Assad di, li pa vle gen pwoblèm avèk senatè prezidan an, ba lame yon kout men. Monchè, avèk bagay sa a, yo destabilize kanpay la nan menm. Jodi an, menm bagay la pa ka repete, m ap al di w pou ki rezon. Premyè rezon an, jèn yo vin gen anpil dimansyon politik, pèp ayisyen an pran anpil leson. Answit, moun ki pa konprann yo, ki poko andokinen yo, ou ka toujou pran 1 pousan, 2 pousan. Men majorite yo, w ap wè tout moun ki zele bò kote m yo, yo rele yo, yo ofri yo lajan, gen nan yo ki pa dakò. Yo ofri yo djòb, gen nan yo ki pa dakò, epi yo lage yon manti nan zòrèy yo. Men gen nan yo ki gen kouraj. Ki relem ki dim sa. Men gen nan yo ki poko gen dimansyon politik lan, wap wè yo toujou ka kreye yon ti konfizyon. Men nou menm Romanes, lè tan, se li kap ban nou rezon. Sa yo te fè an 2016, 2017, yo pa ka repetel jodi an. E se sak fè menm Romanes, ou wè m di, anpil fwa m pa vle pale nan medya yo, pa apa yap jijem avèk yo, yo, poukisa Romanes, Tout moun te tande kite l di, Lè l t apral minis, li te byen avè m. Li te vin kote m, li di m sa m di kite l. Ou pa moun ki ka jere bagay sa yo. Li repete l nan radyo. Li di l nan radyo, Men, m pa ka fè emisyon avè w de fwa, twa fwa. Nou m bay esplikasyon sou bagay sa a. Kounye a pou menm moun ki konn fè sa 2016 yo, Se yo ankò ki vin ap repete sa, men lè moun lan repete bagay la, se pou gade ki moun ki di l. Trè byen. Èske moun lan se moun an Moyiz? Èske moun lan se advèsè n? Èske moun lan se pou l lave tèt li, li oblije atake n tou? Jodi a Omanès, sa yo te fè m 2015, 2016, 2017, yo pa ka fè l jodi a, Paske gen moun ki konprann twòp bagay. Romanes, Wi. Lè m fin pale avè w la, gon moun ou pou rele pou wè. Kiyès li ye? Rele Rene Civil. Sa pou m di Rene, sa pou m di Rene. M ap al di w pou kisa. Gen yon prezidan senatè. Radio Mega. 2016 ki prezidan nan palè nasyonal. M wè kiyès w ap pale. Ok. E senatè Privert, e pa li menm? M pa vle site non, se ou ki di l se li menm. Don Don se yon sèl moun ki te prezidan. An 2016 peyi a pat gen 2 prezidan. Se yon sèl prezidan l te gen, l te rele Joslèm Privè e l te senatè e l vin prezidan. Si w di m yon senatè prezidan, li kòrèk wi. Ban m fon ban m fon ti pale avè w. Ehe. Li fè yon reyinyon avèk 500 jèn inivèsitè sa k soti nan geto. Sa ki twouve yo tou anndan òganizasyon popilè yo. 500 moun nan palè nasyonal. Epi yo nan fè reyinyon y di si n ta bezwen kèk ti travay nou gen pou n kontakte Moyiz Janchal. Ou byen pitit Desalin ke l bat ministè afè sosyal. Mezanmi! Tout jèn ki t anndan an kòmanse rele anmwe pou di, Epa Moïse pa janm di nou sa!